Etap siyen akò a, nou te di se yon evenman istorik pou nou. E jodi a n ap bay repons parapò avèk aplikasyon akò a. Nou di tou se yon evenman istorik. Se sa k fè nou salye laprès ki la avè nou. Nou pa ka pa salye tout dirijan konsekan yo e ki pran angajman. Rete atache avèk batay pèp la. M pa ka pa salye kad yo. Kad yo ki toujou montre ke alawotè de tach yo e ki jodi a prezan la a. Nou pa ka pa salye militan yo. Militan yo ke n konnen k ap soufri paske y ap batay pou yon veritab chanjman. kote gen plis ke 491 moun ki tonbe. Se pi gwo masak ki fèt depi sou Mateli pou rive jounen jodi. Nou diyo kouraj, nou pa lage. Nou pa ka pa salye moun ki viktim masak yo. Site Solèy, Bon Premye Tan, Lasalin, Bèlè, enpe patou. Jodi a li enpòtan pou n pale avèk pèp ayisyen paske nou tande kri yo, nou tande fristrasyon yo, nou tande desepsyon yo. Nou konprann fristrasyon ki genyen yo. E mwen dakò avèk pèp la ki fristre. Mwen dakò avèk kad yo. Mwen dakò avèk militan yo ki fristre. Paske e pat pou sa yo te batay. Li enpòtan tou pou n di pèp ayisyen ankò poukisa n te siyen akò. 11 septanm nan. Nou te siyen akò 11 septanm nan, se apre tout lòt aktè yo pa t rive tande SDP pou yo te wè nesesite pou yo fè fwon komen pou yo bay peyi a yon solisyon apre asasina Jovenel Moïse. Jovenel mouri 7 jiyè, Ariel moute 20 jiyè, nou tann jiska 11 septanm 2021 pou n siyen akò. Paske m tap chèche avèk yo e mwen te chèche yo avè a. Anndan akò sa a, te gen tout revandikasyon pèp ayisyen. Tout sa nou te konn ap di nan lari a. E Ariel te ba n garanti ke l pral akonpli yo. Jodi a, Pwosè Petro Karibe a pa fèt. Tout nou konstate se sa k fèt. Se sa k fèt. Jodi a pa gen sekirite oken kote nan peyi a. Okontrè, gang yo ogmante, yo pran plis teritwa. Se sa k revdit la. Jodi a, n ap dakò avè m, masak yo, pa gen jistis. E se sa k revdit la. N ap dakò avè m, nou te dwe fè konferans nasyonal. E se sa n te di. Pa gen konferans nasyonal jiska prezan. N ap dakò avè m, kesyon dèmalòg la. Li te dwe trete, paske anndan demalòg la, gen de bagay la dan. Gen yon kote gen yon ak de koripsyon, e gen yon lòt kote gen yon kesyon de kat elektoral. Ba men pa gen anyen ki fèt sou li. Nou te di, pral gen goumen k fèt pou chanje lavi moun yo, pou ede moun yo. Ba men, jodi a, nou konstate ki jan sitiyasyon yo. E se sa k verite a. Piske tout bagay sa yo te nan akò a, nou te di te enpòtan pou nou te siyen l, paske Ariel te bay garanti ke l pral aplike akò a. Jodi a nou tout ki la a, jounalis, kad yo, militan yo, pèp ayisyen, an nou gade nou nan je, èske akò sa a aplike? Akò sa a pa aplike. Piske l pa aplike, nou dwe pran angajman nou. Fas a popilasyon ke l mete nan batay. Jodi a nou dakò, anpil moun tonbe nan batay sa. Anpil moun mouri pou koz sa. Men nou pa kapab bliye moun sa yo. Nou pa kapab bliye batay ke n ap fè avèk pèp ayisyen. Nou pa ka bliye tout moun nou angaje nan lari. Tout moun ki sòti enpe patou, ki goumen pou chanjman an, nou pa ka bliye moun sa yo. Jodi a li enpòtan pou n di ke pèp la pa ka viv. Paske n te siyen akwa pou pèp la te rale yon souf, an men se le kontrè. Pèp la pa ka viv, ensekirite a taye banda sou tout peyi a. Se kòm si pat gen gouvènman an dan peyi a. Jodi a, kote nap pale la, an 2021, avan Jovenel, goud la, li te 90 goud pou 1 dola. E jodi a, ou bezwen 145 goud pou 1 dola. Sa vle di sitiyasyon vin pi grav. Moun ki fè ekonomi, y ap dakò avè m ke jodi a, enflasyon an pa 14 pousan ankò. Li 29 pousan. Sa vle di ki sa? Sa vle di lavi a vin pi chè. Pandan se tan, pouvwa dacha moun yo ap diminye. Kòb pa rantre nan men moun yo. Pandan se tan, dola a ap ogmante, lè yo voye kòb pou moun yo anndan peyi a, yo ba yo l an goud. Leta sa kontinye kenbe dola a nan men l. Jodi a, nou menm n ap konstate, e ke kriz ki anndan peyi a pa gen youn ki ka rezoud. Kriz politik la pa ka rezoud paske aktè yo pa mete yo a la wotè de sitiyasyon an. Kriz gaz, jodi a, tout kote ou pase, pèp ayisyen an an galon cho nan men anpil. E tout mannèv ap fèt pou ogmante pri gaz la, menm di sa nou p ap dakò l. Nou p ap dakò l. Paske pèp ayisyen pa ka pote fado sa nan sitiyasyon pèp la. Si gouvènman ka fon bagay pou pèp sa, se sibvansyone gaz la. Paske se sèl sa l ka fè. Jodi a pa gen oken pwogram denvestisman anndan peyi a. Pa gen oken travay k ap fèt anndan peyi a. Pa gen kreyasyon danplwa k ap fèt anndan peyi a. Se lamizè. Se de depans initil k ap fèt. A men nou pa p dakò. pri gaz la ogmante sou kòt anfle stomak sitwayen yo. Lè n gade tout bagay sa yo, nou di n te vle yon akò pou chanjman, nou te vle yon akò pou pèmèt ke pèp ayisyen rale yon souf, anben se lekontrè ke n wè, nou fè yon refleksyon. Nou di fò n tande popilasyon. E se nan sans sa a lè m ap tande Senmak, Latibonit, Akayè, lè m ap tande Mibalè, Wo Plato, lè m ap tande Nip, m ap tande Okay, m ap tande Okap, m ap tande Pòtoprens, paske semèn pase a m tande anpil konferans de près. Se yon sèl pawòl, fòk nou kite akò sa a, paske akò sa a pa pote chanjman. Mwen menm, kòm moun ki toujou prè pou mache kòtakòt avèk pèp ayisyen, pou tande kri pèp ayisyen, pou pote revandikasyon li ansanm avè l, mwen di fòk li tande sa. Mwen tande l, mwen di ke akò sa a, li pa pote sa nou te vle a, sa nou t ap chèche a. Nou di nou pa p swiv lòt moun ki kite yo non, men n ap swiv vwa pèp ayisyen. Paske nou konnen gen anpil moun ki kite akò sa a. Gen Kaddoura, palmantè, ki kite akò a, ansyen palmantè. Gen Inifòs. Gen rasanbleman. Gen rasanbleman. Genyen yon gwoup sinyatè, anviwon 100 sinyatè ki kite akò a. Jodi a, Ariel pou kont li avèk kèk ti zanmi l. E se sa l ye. Ariel pou kont li avèk kèk ti zanmi l. Konze l yo. E nou di nou menm, avèk fòs pa nou, avèk detèminasyon pa nou, avèk angajman pa nou, nou p ap lage pèp la nan wout. Lè n te di akò, pèp la te antre. Jodi a n di akò a kraze. E jan m te di l, jan m te di l la. Akò a kraze! Akò a kraze! M te di ke nou se ekip ki mye kalifye nan chanpyona a. Si y ap fè koken avè nou pou n bat chanpyon, n ap kraze chanpyona a. Moman rive pou n kraze chanpyona a e pou pèp la pran desten l an men. E se sa l ye. Jodi a, se yon militan fristre, l gen rezon fristre. Pou ki sa jodi a, nan tout bwat leta, se phtk k ap la a? Militan pa m yo pa bezwen travay? Sa k pase? Yo pa ayisyen? Yo ka travay. Menm jan phtk ka travay, militan pa nou tou, yo dwe fristre. Yo dwe fristre. Dirijan yo dwe fristre. Paske pa sa nou te vin ankò. Nou te vin lòt peyi. Nou pa di ke pou jodi a pou Ariel pran pouvwa pou l rete la dan pou kont li. Ariel fè 1 nan nan tèt pouvwa. Pouvwa monosefal la pa bay oken rezilta. Sa vle di se bisefal pou l ye. Se sa peyi a konnen. Si n ap chanje l, n a chanje l nan konstitisyon. Sa vle di pèp ayisyen an, nou p ap mache sou dikte sa a. Se blan yo ki di fòk se monosefal. Men blan yo sot fè ennan la a, yo wè ke monosefal la pa mache. Kòmsi blan yo plis konn pwoblèm nou ke nou? Ariel lage pyon vòlè a! Blan yo plis konn soufrans nou ke nou? Anben nou di, nou menm pèp ayisyen, nou pral angaje nou avèk tout aktè. Mwen pale a tout moun, pèp ayisyen. Mwen pale a tout moun. Mwen pale avèk kamarad mwen senatè Beauplan ki te fon batay esepsyonèl nan sena a. Nou soti twò lwen pou n kanpe. Jodi a sitiyasyon an pa bon. Dola se 145 goud yon dola. Ensekirite a tout kote. Grangou tout kote. Gaz nou pa ka jwenn gaz. Pa gen anyen k ap fèt anndan peyi a. Mwen kwè ke Premye Minis Ariel dwe tire lè konklizyon. Li dwe pwonj, li dwe fè yon chwa. Chwa ki dwe ale, dwe ale! Chwa k ap bon pou peyi a. Paske nou menm, yo konnen nou. Nou menm onivo SDP, yo konnen nou pa p kanpe la. Yo konnen se de rebèl nou ye. Yo konnen nou pa p asepte sa ki la. Yo konnen tout manèv y ap fè a, li pa p pase. E jodi a, nou pral batay. E lè n t ap batay anfas Jovenel, blan te nan do Jovenel. Men m te echwe anpil blan. E mwen di, eleksyon pat ka fèt a Jovenel pou vin mete pnh chita ankò. E jodi a sa kap planifye la, se eleksyon kap planifye pou al fèt pou phtk. Si yo pa ka ba nou Martelly, yap ba nou lòt moun nan phtk. A men nou pap pè pou sa. Mwen fè apèl avèk tout sektè, mwen fè apèl avèk tout kamarad ki vle chanjman. A men nou menm, jodi a, nou sou batay. Sa kap fèt kot Ariel la li pa gen anyen pou l wè avèk pèp ayisyen. Li pa gen anyen pou l wè avèk enterè nou. Enterè nou yo se nou pou defann. E nou di blan, nou di blan nan tranzisyon sa a fò l bay pèp ayisyen chans li. Bay pèp ayisyen chans li poul pran desten l an men. Nou pa èlmi yo poukisa yo menm yo se èlmi nou. Nou vle sèlman pran desten nou an men. E se sa nou. E se sak fè li klè pou nou e ke nan jou kap vin la yo nou pral reponn bò kote pèp ayisyen nan tout inisyativ demokratik ke lap pran. Dyalòg, manifestasyon, sitting. Nòt, Kèlkeswa fòm demokratik ke pèp la pral pran nan apre kongrè sa a, e m tande apèl lòt kòlèg yo, m tande apèl senatè Beauplan, m tande apèl senatè Kato, m tande apèl anpil lòt gwoup, anben moman an rive pou n sere lè ran, pou n fè batay.